Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nap kòmanse avèk yon kestyon. Pansevou ke Jovenel Moïse ap jwenn jistis? Antouka pou mwen pa sur paske. Jan map gade la dosye a mele e ou wè chak jou ki jou nap plonje totalman dan la konfizyon moun ki fè zafè yo konnen e la sosyete ap gen pou konnen men la sosyete ap konnen se pa par vwa otorite yo se jan bagay yo ap vin ye E otorite yo ap rann yo kont gon seri de moun ke yo te renmen yap oblije vin fè prèv de dezamour anvè moun sa yo paske non yo pral site. Men dabò sur le dosye fòk mwen di nou gen anpil enfòmasyon e je fè une petite compile pour vous e sa fè objè de emisyon sila. Genyen dènye nouvèl ki fèk tonbe pou kwè l ye la e je pense ke Ça pourrait avoir un incident diplomatique entre Haïti et la Colombie. Kisa ki pase? Gen yon ensidan diplomatik nan ayeropò Joaquim Balaguer La Isabela, Santo Domingo. Anbasadè kolonbyen ki akredite an Repiblik Dominikèn, Luis Fernando Ayala, ebyen li bloke maten 27 jiyè 2021 an nan ayeropò Joaquim Balaguer La Isabela alòske li tap pran yon avyon Sunrise nimewo 62 17 pou te vin ki kote? Pou te vini Pòtoprens. Kisa l tap vin fè? Ebyen, li tap vin vizite Kolonbyen ki arete nan kad asasina Prezidan Jovenel Moïse lan pou kapab asiste ak entèwogatwa yo. Men rezon ki evoke ki fè yo bloke mouche sa a, absans otorizasyon Ministè Afè Etranjè Ayisyen pou kapab rann ni nan Pòtoprens. Kolonbi gentan fache, paske e Kolonbi estime ke donk yo pa respekte anbasadè li a. Tande byen wi, anbasadè Ayala ki li menm te depeche pou kapab vin wè mesye yo, arete yo epi tande kòman y ap poze yo kesyon. Eske se Ayiti ki li menm A la baz, èske se Repiblik Dominikèn men de tout manyè, otorite ayisyèn yo vin konprann ke Kolonbi ap fè sa n ta kapab rele yon dezenfòmasyon pa rapò ak arestasyon mèsenè sa yo. Se sa k fè, yo menm yo pran desizyon sa a jounen jodi a. Men gon bagay tou otorite ayisyèn yo mwen repwoche yo, se pa lefèt ke gen yon jounal etranje ki sòti yon atikl, e ke le non de kelken swa figire pami moun ki ta konplis nan kesyon sila, ou tande otorite yo menm, yo lage manda damne. Mwa je me demande eske otorite nou yo se pa tatonnen y ap tatonnen nan kad ankèt ki gen a wè ak asasina Jovenel Moïse. Se sa k fè mwen gen de dout pa rapò ak aboutisman ankèt sila a. Les personnes ki yo menm gen men yo tranpe nan kestyon sila a, eske yap fèmen yo nan prizon, eske moun sa yo ap jwenn arestasyon yo? Autre dossier, Genyen jij Wendel Coq Thelo, li gen gwo entèdiksyon sou dol la poul kite peyi a. Donk jij la paka kite peyi a nenpòt kijan. Genyen yon kòrespondans komisè gouvènman Pòtoprens lan, mèt Bedford Claude voye bay direktè imigrasyon ak emigrasyon nan dat 26 jiyè a. Mèt Wendelle Coq Thelo akize nan asasina prezidan Jovenel Moise li fè objè entèdiksyon de depart. Banm li lèt la pou nou, komisè a voye bay par voie aérienne, maritime et terrestre le territoire national pour des présomptions graves d'assassinat sur le président de la République, M. Jovenel Moïse, fait prévu et puni par l'article 240 E suivant du kod penal haisyen Donk se let sa Bedford-Claude vwoye bay Otorite nan emigrasyon Ak emigrasyon konsernan Madame Wendel Thelo Coq, Komisè gouvènman an pa bò kote tribinal premyè enstans Pòtoprens lan, li menm, ebyen li mande pou madanm nan pou yo gen kontwòl li pou li pa kite peyi sa a nenpòt ki mannyè. Tèt chaje. Chak jou ki jou m gen enpresyon ke gen yon seri de moun ki an kelke sòt ou tande non yo ap. fè pati oubyen non yo fè pati lis moun ki asasinen Jovenel Moïse. Lapolis pwosede jounen lendi an ak arestasyon Jean Laguel Civil nan kad ankèt sou asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse. Ansyen kòdonatè sekirite prezidansyèl la, tande byen wi yon nèg ki te nan sekirite prezidansyèl, Li pou kouwè li la a, plase nan gadavi nan komisarya Dèlma 33. Li fè objè yon manda damne komisè gouvènman an, mèt Bèdfòd Klod te emèt kont li. Donk, jan lagè l sivil, sanse sanble yon pèsonalite ki ta swadizan konplis nan asasina Jovenel Moïse. Paske, la premyè kestyon anpil moun ap poze tèt yo, ou son lè ajan de sekirite? Ki kote nèg sa yo te ye? Bon, de tout manyè. E Jean Laguel gen anpil kestyon li pral reponn e de kestyon ki merite gwo repons tou. Hum. Fòm di nou ke Jovenel Moïse antere se le 23 jiyè. Men dosye Jovenel Moïse la mwen konprann ke se kòm si se te la pwofesi. Jovenel euh se yon moun ki te vin antre nan yon lojik kòm si batay. kont yon sistèm ki anfas li. Men Jovenel Moïse, eske se sistèm nan ki asasinen l? Le doute est permis, on peut se poser certaines questions. Men kesyon map poze tèt mwen sèke je ne comprends pas pourquoi gen anpil vwa kap leve kont sistèm nan. Par exemple, Jimmy Cherizier avè fè 7 deklarasyon hier nan kad yon omaj lap rann ak Jovenel Moïse. Se pa mwen menm ki pral mennen pèp sa al chache manje, se pa mwen menm ki se pa mwen menm ki ouvè je pèp sa, ki fè pèp ki fè pèp sa wè pa janm gen yon ti nèg tèt grin ki posede makèt, se pa mwen menm ki ouvè je pèp sa, ki fè pèp sa wè pa janm gen yon ti nèg tèt grin ki gen mezon machin, se pa mwen menm ki ouvè je pèp sa, ki fè pèp sa wè jounen jodi a tout mizè, nan tout labou, nan tout kras n ap lonje yo. Se milat santi se boujwa kowonpi yo k mete nou la. Se poutèt sa, gen moun k ap di kont revolisyon an. Nou pasyan e nou vle moun yo konnen ke moun ki tiye prezidan Jovenel Moïse yo, nou vle moun sa yo konnen ke la vanjans est un plat qui se mange à froid. Nou tiye prezidan an, ret tann repons. Nou pa prese. N ap kouri ti kont revolisyon an pou n kouri pran lari pou n al fè fo pa pou nou di se gang, se bandi. Nou pa prese. Nou pasyan. Nou pasyan goumen sa ap long paske nèg yo se pa ennan, e pa dezan, e pa si mwa, e pa yon mwa yo pran pou yo met peyi a eta l ye la. Piga moun ap mande nou pou n fè revolisyon nan yon mwa, nan de mwa. Wi n ap fè revolisyon. Wi nou la pou revolisyon. E pa janm bliye sa pèp la. Depi nou santi nou grangou twòp, nou konn kot manje nou ye al chache manje pou nou manje. Pa janm. Pa janm. Pa janm bliye sa. Pa janm bliye sa. Ni sistèm nan, ni tchoul sistèm nan, Ni machann mikwo yo, ni moun ki rele tèt yo òganizasyon dwa moun yo p ap janm renmen nou. Se poutèt sa, si nou pa met tèt nou ansanm, si nou pa met tèt nou ansanm pou nou libere peyi sa a, nou fèk kare ap plenyen. Dyaspora yo, sispann ap di peyi a pa bon. Mèye, met tèt nou ansanm, met tèt nou avèk fòs revolisyonè, jenè fanfan miyade, pou nou goumen kont sistèm sa a. Epi gade! Entelektyèl prèske rafine. Wè m di prèske rafine paske se yon nèg ki lekòl toujou, se yon nèg k ap chache meble konesans li. Ebyen li ekri yon atik dizan poukisa genyen tan dakizasyon sou nèg sa yo ki kontwole sistèm nan e ke Sè Jean la pa janm defann yo. Pa egzanpl, Jovenel Moïse te kanpe an kwa pou di kòman sistèm sa fonksyone. Men le sèl peti pwoblèm kon avè u avèk Jovenel Moïse se paske li te anfan du sistèm. Men kant un anfan du sistèm li moute o kreno pou kapab denonse sistèm nan il a du kouraj e imedyatman ou nan mafya Paske se konsa mafya a fonksyone. Lè w nan mafya a, ou sòti nan mafya a, w ap denonse mafya a, se pou lamò w. E gon bagay Barbecue di yè, m wè pèsòn moun pa mete aksan sou sa. Bon, mwen m panse ke se youn nan petèt bèl fraz li pwononse akote tout fraz pou fè moun dòmi yo. Kote ke li di, Jovenel Moïse kite sistèm nan manje l. Sa vle di si Jovenel Moïse te mechan, li pa t ap kite nèg yo manje l. Men ekoute banm di nou byen, bon, se petètre son konpòteman, li te ka pat konnen si nèg yo tap manje l tou, men sèl sa m konnen, sa ki parèt primòdyal sè ke kant on kritik kèlken, ou kritike l twòp, sa dwe rive kòm si yon jou pou l pran lapawòl tou pou l reponn. Men le fèt ke moun ki pi mizerab yo kritike sistèm nan, lè bandi notwa yo kritike sistèm nan, Jovenel Moïse te arme li de kouraj pou kritike sistèm nan. Bon li pa la ankò. E ke sistèm nan li menm, li pa janm pran la pawòl, alò lè jan ki fon pati, lè jan pwente di dwa ki fon pati de se sistèm byen wode, yo pa janm pran la pawòl yon jou pou defann tèt yo. Eske sa ta fè m konprann ke le mal fini ki san vòl, n'occupe pas le vieux chien qui aboie? Ben se petèt kon bagay konsa paske si chak jou nap kritike sistèm nan, nap joure sistèm nan, bon sistèm nan pa janm reponn, sistèm nan pa janm fè ka de nou, kisa k pase? Eske sistèm nan konprann ke li twò pwisan? Jan de ti bagay sa yo, sa pa enkyete nou. Bon, antouka, moi je konpran ke mesye ki nan sistèm sa yo la, fò n fon ti pale tou, fò n di swa nou aksepte kritik moun yo, O byen, nou se mèt sistèm nan, n ap kontinye kenbe sistèm nan, n ap kontinye jere sistèm nan, e pèsòn moun pa ka fè nou pè. Paske nou konn tande nèg k ap pale pou di ke nou pa pè yo. On a lajan, nou kapab kontwole yo, epi se tou. Paske gon bagay pou n konprann. Lèjan ki yo menm fè pati de sistèm sa a, sistèm Jovenel Moïse ap joure a, Sistèm Jimmy Cherizier ap joure a, sistèm anpil nan nou ap plenyen pou li tou ba a nou pè pale pou yo pa touye nou an, se de zòm ki konsidere nou kòm de jwèr de fout pwograme sou yon playstation e yo menm yo gen manèt la. Ban m di nou bagay nou pa konprann. Wè menm Babekyou sa ou wè kap joure sistèm nan, Babekyou te kòman sa sistèm nan, menm jan avèk Jovenel, men o kou de rout li estime ke rout sistèm nan pa bon pou li, li wetire kò l, li aple a fèr la revolisyon, menm si se anpe difisil paske lè krim komi par Babekyou li aneyanti tout kapasite, tout chans pou ta kapab fè revolisyon an, men de tout manyè li nan rout la, lap eseye wè si li ta kapab lave son imaj. pou ta kapab di anplifye objektif sa ke l genyen an. Brèf, men kant ou konsidere kòm yon jwè pwograme nan yon Playstation e ke gen yon moun ki avèk manèt nan men l k ap manevre w, gen yon grenn bagay, fòk gen yon lòt jwè. Se yon lòt jwè ki pou genyen, ki pou konn jwe jwèt sa a byen epi ki pou. Kapab, m ta kapab di, devye lòt nèg ki avèk manèt la pou jwe yon match tèt a tèt avè l. Kiyès ki ka jwe match sa a? M ta renmen konnen. Kiyès souple? Paske le système, il contrôle presque tout. E sa ka menm rive ke gen nèg ou wè k ap batay, k ap di w y ap batay kont sistèm nan la. Epi sistèm nan ap jere yo. Men sof ke gen yon kote ou rive, ou p ap kapab avanse. Paske depi w avanse la, se kòmsi ou mete men w. nan dife antouka jovenel moïse mouri je suis dezole de le dire pap gen jistis depi kilè peyi sa te konn bay jistis konsa tout moun ki mouri nan peyi sa mpa kwè youn jwenn jistis si jovenel moïse ap jwenn jistis kel chache jistis li oubyen fanmi jovenel chache jistis yo malefikman men sou plan jidisyè sorry. Merci beaucoup la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.